Komisè Muscadin fè lòbèy ankò, Komisè Muscadin misye fè mèvèy. E nou konnen komisè Muscadin ki li menm pa nan rans avèk bandi, se nèg ki pa nan tete lang, se nèg ki pa nan frape bounda ak bandi, se nèg ki pa manje anyen ki frèt depi se bandi ou ye ou kwaze ak komisè Muscadin nou pa bezwen diw ki kantite kout bagay ke ou ka resevwa paske nèg sa pa vle wè sa yo rele bandi a menm e se video sa menm ke nou pote pou ou la kote nou pral fè ou tande Komisè Muscadin ki li menm ap eksplike ak ki taktik li pete fyèl on gwo bandi ki li menm tap bay pwoblèm nan peyi a e komisè Muscadin retire move grenn sa pami nou pou pa fin gate lòt yo ki deja kòmanse pouri ebyen komisè Muscadin li menm retire move grenn sa pami nou Komisè Muscadin voye towo sa al dòmi ajamè, pa janm reveye ankò paske misye te bay anpil pwoblèm e jodi an la a komisè Muscadin misye fè mèvèy, komisè Muscadin misye fè lòbèy e donk anpil moun bat bravo pou gwo aksyon sa ke komisè Muscadin li menm li poze kote. Li mete dlo nan zye fanmi bandi sa e bandi sa menm misye mòtèlman blese. Dosye sanksyon kap prant bò kote entènasyonal la, presizeman otorite kanadyèn yo ki mete 2 pye yo sou kou minis jistis ak enteryè peyi Dayiti, Berto Dorcé minis jistis epi Lutz Quitel minis enteryè e nèg sa yo, yo jwenn sanksyon yo parapò avèk koneksyon Yo jwenn nèg yo genyen ak bandi, koneksyon ke nèg yo gen ak nèg ame yo, e se nèg sa yo menm kap antre zam nan peyi a sou sou franchiz yo genyen, donk yo se minis nan peyi a, donk yo antre zam jan yo vle, yo ka bay nenpòt ki manti yo vle, donk se chèf yo ye, yo antre zam pou bay lapolis la, poutan zam sa yo se bandi yo ta pral jwenn, ebyen medam e mesye nou sonje dosye pòdepè a, E sa k te pase nan waf Pòdepè a, pakèt zam ki t ap antre nan peyi a, ebyen zam sa yo se te pou minis jistis lan, Berto Dorcé, ki se minis jistis ke Dimitri Vorbe misye mete nan pouvwa Ariel la pou bloke ankèt asasina Prezidan Jovenel Moise lan medam e mesye, ebyen nou pral fè ou tande koze. Anndan videyo sa w pral etone tande depi kilè nèg sa yo ap antre zam nan peyi a, depi kilè nèg sa yo ap finanse gang, Depi kilè nèg sa yo se yo ki mete peyi a kote l ye la a? Antouka. Nou pa tiye misye. Nèg chèf de tib se fini pa tonbe ok. Sof ke li te 2 zè di maten lè nou nan lari nap patwouye lari a nou enfòme gen yon nèg ki gen zam nan menl ki tire yon sitwayen pèzib. De la etan nou pwogrese nan zòn nan arive sou lè lye yo di misye gentan pran devan manmanl chanje rad sou li manmanl retire rob ki te sou li a. Yo mete sou misye, yo mete yon chapo nan tèt misye. Pwogrese nan zòn nan, lè l rantre nan zòn nan, bon, gwo kout bal nou tande k ap tire anndan an. Se yon fènwa, se yon rak, se yon raje. E, bon, finalman, nou fini pa antre anndan an, lè chan beti avèk nou, misye fini pa mouri. Misye tonbe. Te gon veye. Te gon veye anlè a, mwayennan moun yo t ap trip, yo t ap enjoy yo, mwayennan, bon, misye gen zam nan men l, misye chwazi tire lòt la. Non misye chapem, sof ke misye ap pran swen nan lopital Sent Terèz. Misye ap pran swen. Son sèten Robinson Leonard. Sof ke nan zòn kote misye ya, souvan gen tire. Souvan gen tire, toujou gen tire, yo toujou enfòmem ke anndan sa a toujou gon nèg ki gen zam nan menl kap tire. Men m pa soupsone pèsòn. Selon sa kèk polisye dim, sanble wè se zam lapolis. Sanble wè. M pa ka di se zam lapolis. Men li plis sanble a zam lapolis. Pou le prezan la, kò a nan yon mòg nan vil la, detrè tou, n ap remèt lameri kadav la. Jèn gason pèdi? Bon, si l se yon jèn gason pèdi, sa li ye a Bondye k konnen. Li ye a Bondye k konnen, se ke nan nwit nou di tout nèg ki gen zam nan men yo, k ap tiye, k ap teworize moun, se pou malè yo li ye. M pa konnen. Sof ke nou menm, n al tante arete misye, misye tire sou nou, finalman misye fini pa tonbe. Marye konnen sal te gen avèk li, sil te yon polisye kanmenm li tap pare li tap di wi li se yon polisye, li tap idantifye l kòm polisye, li tap di men ki pwoblèm ke li te genyen ak nèg la. Si nou menm antanke otorite nou debake sou nèg la aprè zavwa li fin komèt yon fòfè lè n parèt sou li se bal li chwazi met sou nou, nou menm nou pa gen reyaji nou pa gen lòt reyaksyon ke atake misye nan otè ak li a. Pa gen okenn enfòmasyon de misye, sof ke popilasyon an te enfòme m ke gen yon nèg ki ti yon moun nan zòn nan Nou debake nan zòn nan pou n konnen de kwa il saji, èske se yon otorite ki tire nèg la, èske se yon sitwayen pezib, nou al tante arete misye, misye gen zam nan men l, bon yo fin, misye tire sou nou, misye tire sou nou, popilasyon an temwen, e anpil kout bal t ap pete nan zòn nan, se misye ki t ap plede tire, finalman misye fini pa pran ri. Nip lan ap rete yon simityè pou nèg yo. M ap kontinye pa dòmi pou popilasyon an ka toujou dòmi anpè. Donk tout nèg ki gen zam, ki se bandi, ki se asasen, ki vin nan nèt, ki panse yo ka teworize popilasyon an, panse yo ka fè kidnapin, ki panse yo ka vin mete baz yo la, wap mouri. M di l e m kanpe dèyè l. Fèt dane a, di moun yo vin nan nip, vin trip, vin enjoy, vin relax yo 24, 31 desanm, Komisè Muscadin ap nan lari avk tout ekip li 24 sou 24. Donk nap kontinye pa dòmi pou moun yo ka alèz. Wi, m akonpanye yo. Okontrè tout ponp nan nip prèske gen dizèl. Majorite ponp nan Nip sanse gen dizèl e se gazolin nan ki plizoumwen ra. Aktyèman la, se dizèl e gazolin k ap bay nan ponp Tirivyè la e demen m kwè Sasou a ap bay gazolin. Donk nou gen 2 ponp aktyèman la k ap bay gaz. Kiyès yo ye ankò sa yo ye la a? Ah nou te pale de nèg sa yo deja. Se te bon m wè si m a poz imaj sa. Ok ok nou te pale de 3 nèg sa yo. Se yo menm ki deside sou demen peyi dayiti. Se yo t jere politik, se yo t jere lajan peyi ya. Se yo t fè tout bagay. Eben nèg sa yo te gen sanksyon kanada ki tonbe sou yo. Alò, pa bliye m te fon ti pwen sou sa pou moun ki tap kestyone ke. E etazini etazini m te di etazini pa rapò a se lwa li pa kapab menm jan a kanada pran de sanksyon kont on sitwayen ki swa se sitwayen ameriken pa natiralizasyon petèt ou byen ki de nesans ou byen ki son sitwayen ki rezide o zetazini donk le lwa ameriken gonjan ou trete sa. Ok donk le departeman deta ameriken gon jan l trete kestyon an e le departeman de la jistis amerikèn gon jan l trete kestyon sa a loske se sitwayen lakay li sa son lòt detay m pa m pa bezwen retounen sou li sepandan e ben mesye sa yo depi w di ayiti ekonomi politik yo pa ka pa la. Menm jan boulos bon m sezi m wè nan tout lis kap di yo la m pa janm tande yo di boulos nan anyen men depi w di bagay politik ayiti ekonomi boulos paka pa la ok akra bosan etc yo te fin pran sanksyon kont nèg sa yo pou le kanada kisa yo akize nèg sa yo se nèg ki koz ensekirite nan peyi an. ki itilize pouvwa yo pou finanse gang etc. Donk se sa yo akize nèg sa yo kòm gwo chabrak nan peyi a. Sepandan, m sonje gen yon atik ke Haïti Info Pro te ekri, ke m te li isi a. An n gade lòt 2 towo sa kounye a ki ajoute, bon ki te la, men te gen sispens, byen ke m te gentan di sa. Men ou konnen. Se ti nèg tèt grenn yo pa jodi a m pale la don ba atis epi ou wè tout moun tonbe bagay yo gen dout paske TT. Si e blan te di sa la ou tap gentan tande. Bravo blan bon bagay e sou blòf nou ye. E sou blòf nou ye. Bon dat ou pa egzanp on nèg tankou Morvan kap di n Rony Celestin pa fin bon moun dat lap di sa nou minimize l oh misye ap voye monte sou moun jezi epi ou wè kou Canada di lèy tou oh nou te wè sa vre se sou blòf nou ye. Eben, nan menm atik Infopro a, l te sinyale ke minis enteryè la alepòk, Litz Quitel, misye ta gen ti pwoblèm pou l vwayaje. E se lè sa n te kòmanse konprann e gon triyangle. E mwen te menm di si bagay la fèt konsa, si l kontinye, sa ka ede. Paske lè Kanada pran yon desizyon, ta sanble Etazini vle pran l, Lafrans vle pran l. O pwen ke yo te pale sou kesyon sa, swa nan epòk la madanm misye te an Espay etsetera, misye te menm gen difikilte pou l te rive an Espay al wè madanm ni. Eben, mesye sa yo, finalman, le Kanada frape ankò yon fwa. Kiyès ki sou ekran an? Se Bertho Dorcé. Kiyès ki Bertho Dorcé? Misye fenk soti la kòm ministre de la jistis. Eee se bagay ki grav wi, bagay ki trè grav. Paske misye fèk soti la a kòm ministre de la justice, alòske Kanada sòti yon nòt la a pou sanksyone misye kòm nèg ki ta patisipe nan ranfòse gang nan peyi Dayiti, nan fasilite ke eben zam distribiye. Paske depi wap finanse gang, sa vle di ke ou pèmèt yon ogmantasyon de ensekirite nan peyi a. Bagay yo anpil wi. Aloske kiyès misye ye? Se te minis jistis. Donk Kanada enpoze de nouvèl sanksyon a de zansyen ministre d'Ayiti akize de koripsyon. Donk ansyen minis ayisyen an minis jistis la ak sekirite piblik Berto Dorcé enben misye ki fenk pèdi pòs li la a kote se Emely Prophète ki ranplasel Gen yon nòt ki sòti la a kote ke yo di yo sanksyone misye. Jounen 20 desanm nan, misye akize de koripsyon, tande wi, misye akize de pwoteksyon de gang kriminèl. Dapre sa Kanada anonse. Kiyès misye ye? On minis jistis ak sekirite piblik nan peyi a. Waw! Son gwo bagay sa ye wi. Finalman, gon zanmi di sa nan komantè pandan ba pòs bay seks yo tap pale a, peyi a vin Bon, Jout te di bay sa bon te joure misye, men Jout te gen rezon o final. Ayiti son pe i pa egziste non. Jou tèt ou wè peyi sa, peyi sa pa egziste monchè ni sou papye ni nan reyèl li pa egziste, peyi a pa egziste non finalman peyi a pa egziste non ooh tande wi sa Canada di Reuters ekri Reuters di ke minis jistis ayisyen an Berto Dorcé. li akize de koripsyon e de pwoteksyon de gang kriminèl. Ou konn sa sa vle di? Kòm si on nèg k ap pwoteje on nèg, kòm si m konnen w nan vòlò menm jan anpil nèg k ap pwoteje zanmi an paske l nan yi tchenn may. Epi konnen yo pa konn tete sa yo, yo pa konn longè tete a non. Y ap pwoteje misye paske se li. Sèt yn asosyasyon. E sesi sèt yn trè grand asosyasyon. Kounya mwen al panse ak pa egzanp dosye Pòdepè a. Kote responsab kabinè misye aktyèlman la nan prizon, penitansye nasyonal. Men youn nan bagay ki te toujou atire atansyon m nan nòt dcpj a, se paske gon kote Komisè gouvènman epòk la, Michelet Virgile, misye di ke le ministre est au courant. Sa te atire atansyon m. Misye di ke li te resevwa yon pakèt apèl telefonik e vè kòman mouche rele sa te pati a Fritz Aubourg, Dage etc. Plis Robinson Pierre Louis. non pa kòm avoka men kòm konseye di ministre de la jistis, kòm manb kabinè minis lan, enben ki te fè presyon sou li pou l libere yon kliyan, yon moun ke yo te arete. Mwen Jonas ba bon madanm Jonas menm tap pale yon pakèt koze tèt anba m pa konprann. Yon bon dosye m bliye, m nan bezwen m retounen sou li. E pa mwen non e lajistis e pa mwen. M repete sa yo ban mwen. Ou paka ap men ap dim koze. Aba e pou nou batiman ye. Sa pou sa pou m te di madanm. Madanm do Jonas sa pou m te di George. Ekoute e ben nan done dcpj a m ap li ke misye di le ministre est au courant. E dcpj gen yon kote li di ke nan nòt li a, petèt m a retounen sou li yon lòt fwa, li di ke zam ak bal sa yo ki te vini Pòdepè a, yo te sipoze rantre nan lwès peyi Dayiti a Pòtoprens dan de veyikil avèk plak sèvis de leta oubyen ofisyèl. Oyoyoy Madeline Jude Damus tande byen wi li di ke materyèl sa yo te sipoze rantre nan machin avèk plak ofisyèl e sèvis de leta bon mesye bon eee bagay yo anpil wi. Euh ba yo anpil li ka jan nwèl ba yo anpil wi sa va eh ben sa vle di ke mesye sa yo daprè Canada yo tap benyen nan koripsyon answit yo tap pwoteje gang nan peyi an donk sanksyon ki pran kont Berto Dorcé ak Litz Quitel ki jodi a pa nan pòs yo ankò. Yo te donk e mesye sa yo si yo gen byen o Kanada y ap jele yo dapre sa Melanie Joly deklare ki se minis kanadyèn de zafè etranjè nan yon kominike. Sa vle di ke Litz Quitel ki te ansyen minis enteryè ak kolektivite teritoryal. Sa yo anpil wi. Se 2 gwo nèg ki sou ekran la wi, minis jistis ak minis enteryè. Sa te wè tou lè 2 nèg sa yo, yo fè pati de CSPN. Bon, kòman pou lapolis ta fè bay rezilta? Aah. Ayayayy. Kòman pou lapolis. ki gen Frantz Elbe nan tèt li ke Ariel Henry mete ta fè bay rezilta lòske Ariel Henry sou do pal li gen kwa l sou do l e sa t fè w wè Badio la ap imilye dcpj m pa pase bay sa yo paske pou mwen menm se plis avilisman imilyasyon pou la repiblik pou la dcpj an patikilye donk m pa pase bay sa yo menm tande yo. se imilyasyon total e si dcpj pa aranje l pou l jwenn radyo sa se plis k yn desepsyon non bagay yo depase limit wi la bagay yo grav enben tande ou gen 2 nèg sa yo ki se minis jistis minis enteryè sa vle di tou lè 2 se manb CSPN CSPN vis prezidan CSPN he he he Sa yo anpil wi. Nan chèn ki konpoze CSPN nan chèf polis la se jiskan katriyèm pozisyon li ye wi. Kounya pou gen Ariel ki nan tèt CSPN. Pou gen 2 nèg sa yo ki se 2 vòlò dapre Kanada. Ki se 2 chèf gang dapre Kanada. Epi kounya ou wè nèg sa yo vin pa minis ankò epi yo ap mache vag yo ap woule machin yo nan peyi a. Sosyete a ap gade yo nan je. Yo m bay vag wi. Ban m al pale a Sendwij. M bay vag. Asa w wè sa k rive? Imajine ke sante m deja pa fin oke. Bon pa m pa m konn si m ap la demen. Demen apre midi. Ase fò m pran tan pou m rekipere m. Ou konprann? S on peyi gen twòp ipokrizi la dan. Dayè w wè sa nèg gen ap ka sakaje m la paske m ba w enfòmasyon ki verifye. M toujou mal fon jounen devan dcpj jodi a a done m nan menm map tann mouche antre poum ka tou fè boure l yon kote ou machin pa frape l epi se rara lap fè sou rezo sosyal ou konprann m vin vin pa gen enteres m pa vin vin pa gen ankourajman pa gen ankourajman se kelke ra moun gade la map fon emisyon se kèk grenn moun bon santi bon ki sipòte emisyon an kèk moun. kèk moun ki plis ou mwen ki toujou panse ke bagay tankou wap gade bon gade dèyè Delil Bonpwen la wèl gentan panse avèm e Guy Fortuné e Bercus Gantier etc ou konprann moun sa yo toujou la Manentòch Métellus Iza afè pa nou Leroy Joseph poum site sa yo sèlman kèlke moun ki renmen travay nou Pierre Raymond etc ki toujou la avè nou men majorite moun pa sipòte nou non. Yo pa sipòte nou men. Ki enterè kòmsi moun la ap kraze kò, ou kreye ènmi pou gremesi. Kòmsi wap mache nan yon peyi se vòlò sèlman ki a lonè. Epi kounye a ou pran desizyon pou denonse vòlò epi nèg ap bare w lawout. Bon ki enterè kounye a. Bon nèg ap menase w de mò bagay tout fanmi ou bagay ap menase w. Poukisa la? Tèlman ou patriyòt ou renmen peyi a? Men bon. Bagay yo melanje. Kòm si pou, pou, kòm jan Ayiti prale la, pou nou pa pran konsyans ke peyi ap efondre nan men n. Kounye a pou vòlò minis, vòlò rive minis jistis, pou vòlò chèf gang, e pa mwen non. Da, si Kanada lage l konsa, yo gen done nan men yo. E Kanada di w konsa, tout sanksyon l pran yo, li gen evidans. Li gen done nan men l. Ke nèg yo bliye ke tout sa kap pase nan peyi a yo kontwole yo. Dwòg kap tonbe nan mall Sen Nikola, tout kote. Nèg yo genlè pa konprann ke Kanada, Etazini si yo vle di w sa kap pase anndan lakay yo la yo kapab. Se yon ti pla men n ye dan n pa gen kontwòl anyen. Hein? Emma Ras Raven. Sa vle di ke kòm si pou vòlò nan yon peyi sèlman ap mache sou moun, epi tout moun aksepte se nòmal, epi ou wè nèg sa yo lè yo rive yon kote, y ap ba yo lanmen, anbrase yo, oh Monsieur le Ministre, epi ou wè moun k ap mete yo deyò pou ba yo chita, kiyès yo ye? Yon ansyen minis. E pa sou vòlò nou ye? E pa vòlò n ye? Emma Doche Ajax, oh gade, gade vale etwal misye simen la, 2500 etwal wi. Tande byen wi. Kòm si, e pa sou vòlò, bon, moun sa, kounye w rive nan yon restoran, epi ou wè se nèg sa yo t pral chita. Epi ou menm yap mete w deyò pou yo resevwa w kiyès yo ye oh minis la ki minis minis vòlò wi minis gang nan wi yon nèg minis gade epil lè minis m te gade m te gentan raple m dosye sa dosye yo t arete misye lè l te jwi etc bagay sa yo t arete l pou enplikasyon prezime l nan dwòg bagay sa ou konprann sa m di nou an answit nonm sa menm minis enteryè li t kite l non l site nan kidnaping wi kidnaping ki te fèt sou pastè a epi li la pirèd. Hein? Sa vle di ke nèg sa wi non li minis wi epi non l site nan kidnapping li la pi rèd bon men kounye men Canada di w sa w wè n tap tande anba anba tab la se te verite nèg sa yo tap pwoteje gang ou ka wè sa misye soti nan scoop yo mande l yo ba yo di misye fò l libere pastè a pastè libere pa la suite gade yon peyi mesye.